Jodi a ankò, lemond pran yon gwo kou, kote Diego Maradona, sipèsta ajanten an, youn nan gran foutbolè ke lemond konnen, pèdi lavi l jodi a. Men, sa ki plis choke moun nan dosye a, se paske li mouri nan menm jou avèk yon moun nou te ka konsidere kòm yon dezyèm papa pou li, ki se Fidel Castro. E, pou n al pi lwen, li menm tatouwe Fidel Castro nan pye l, pou n te ka montre w ki jan lanmou an te gran. Avan nou kontinye a videyo a, si deja ou renmen tit videyo a, pa bliye klike sou like, epi kite yon kòmantè pou kite avi pa w. Epi pa bliye abòne pou ka toujou jwenn videyo lè nou lage yo. Kesyon anpil moun ap poze, se poukisa Maradona li menm te renmen Fidel Castro konsa? E poukisa li te menm rive tatouwe Fidel Castro nan pye l? E menm apre lanmò Fidel Castro, katran pli ta, jou pou jou, Maradona li menm li pran lanmò pa l la nan menm jou a, menm 25 novanb lan. E avan nou kontinye avèk video a, ann poze tèt nou yon kesyon. Eski 2020 sa a, li menm tou li pa vini avèk yon yon kontra pou li ale avèk sipèsta nou yo? Nan menm 2020 an, nou pèdi Kobe Bryant ki se yon gran basketè. E nan menm 2020 sa a, nou pèdi yon gran aktè ki se ke yo tout konnen sou non Black Panther. E nan menm 2020 sa a nou konn ap nou konn gwo pandemi ki se kowona viris ki ravaje plis. Se vre li te fè aparisyon l an 2019, men se an 2020 an li vin ravaje lemond. Konsa nou poze tèt nou kesyon eski se mond lan pa rive avèk bout li vrèman? Bon, n ap kontinye sou menm dosye Diego Maradona. N ap fè w konnen ke se pa sèlman Fidel Castro Diego Maradona te tatouwe sou kò l. Li te tatouwe anpil lòt gran an tèt gran anti ameriken. Se pou n ka fè w konnen ke se pa paske te tèlman l te renmen Fidel Castro ki fè li te tatouwe Fidel Castro sou kò l, se paske Fidel Castro se te yon anti ameriken. E menm jan an nou wè Maradona renmen Fidel Castro a se konsal renmen Che Guevara avèk anpil lòt moun ki te kont Lèzetazini. Gen anpil moun ki te panse ke sa pa pase pa aza paske li te renmen Fidel Castro e li mouri nan menm jou a. Sa te ka rive pou nenpòt lòt moun tou paske li gen anpil lòt moun ki se idòl li paske li renmen yo parapò avèk pozisyon yo, e li te vle rejwenn yo nan lit kont Lèzetazini. E nou menm gen nan panse nou tou, ta sanble ke Diego Maradona ta renmen e Oussama Ben Laden menm jan an tou paske se yon anti-Ameriken. E m panse nou tout nou wè ke poukisa ke li touye non gran gran konbatan sa a sou li e li mouri nan menm lè avè l. M panse m panse ou menm ki gad videyo sa a w ap eseye konprann kòman sa ye. E m panse tou w ap w ap wè poukisa Maradona li menm li te renmen Fidel Castro konsa a e poukisa l te tatouwe Fidel Castro sou poul. Mèsi avèk ou menm ki te gad video sa de kòmansman jiska la fen. E map mande w pou abone a chanèl la pou ka toujou ret konekte avè nou. Babay randevou a se pou yon lòt video.